Dosye ki rive jwenn nou e nou oblije rapòte sa jan li ye a yon mannyè pou kapab prevni sèten moun. Il y a quelqu'un qui m'envoie un petit message disant Bonsoir RL Prod, fè mesaj sa pase pou mwen silvouplè. Moun kap sòti kafou aeropò oubyen lavil kelkonk kap pase sou wout 9 lan pou ale Bon Repos oubyen Kabarè di yo fè anpil pridans paske Bal ap pete nan moman nap pale la ebyen ekoute nou tande enfòmasyon an e menm pou demen ebyen si wap pase nan zòn nan fòk ou fè anpil pridans paske depi ou wè bal kòmanse deklannche nan zòn sa yo ebyen nèg yo prèske pa mande rete. Dezyèm bagay m genyen yon dosye ki vin jwenn mwen la se konsènan je kwa kabarè ou akayè men ekoute demen si Dye ve map vini avèk yon maksimòm enfòmasyon Paske nèg a gwo zam ap teworize popilasyon nan zòn sila a, ebyen sou yon kesyon de tè, paske gen 2 gwoup ki te an konfli pou yon bout tè, ebyen gwoup sa yo vin antann yo, ebyen kounye a la a m ta kapab di, ebyen akòz de gwoup sa yo genyen yon seri de ekzaksyon ki ap fèt sou moun ki ap viv nan zòn nan, ebyen moun sa yo di yo p ap kapab ankò. Paske bagay la vin difisil donk se sak fè nap chache plis enfòmasyon poun kapab pote ba ou nan pwochen emisyon nap gen pou nou fè sou chanèl sila. Ekoute bandi ap frape men pandan bandi ap frape lapolis daprè ou menm ou wè lapolis parèt inaktiv ben wi vouzave rezon paske wap soufri lontan men ekoute eske ou konnen ke pandan ou wè lapolis inaktiv la. Men gen anpil polisye kap fè bon travay. E polisye yo yo pa inaktif vrèman non. Humm. Gen anpil nan yo kap travay. Menm lè gen anpil kritik sou kò w la. Men se pa tout kò w la ki pa bon non. Paske jodi a la a, ebyen lapolis li touye 3 prezime kidnapè. Paske mesye sa yo la a tante fè yon rapt. nan bò zòn egliz Sacré Coeur nan Turgeau a, ebyen sa k pase lapolis li menm li te sou plas, lapolis swiv evènman an, lapolis byen jere aksyon an e sa w tande a la lapolis bang bang bang li touye bandi yo. Gon bagay pou nou konprann, antre lapolis e bandi genyen sa n ta kapab rele yon gwo diferans. Sa k gen dwa pa diferansye yo, se si bandi a genyen sa n ta kapab rele yon moun ki ba l menm fòmasyon avèk polisye. Men, si w ap fè yon ekilib, ou pran yon bandi ou mete l kanpe, ou pran yon polisye ou mete l kanpe, yon polisye ki konn batay wi, w ap wè gen youn nan yo ki genyen mwens adrenalin. Pa egzanp, yon polisye ki ap batay, ki pran bon jan fòmasyon an, li p ap nui pou l kanpe dèyè yon mi pou l fè anviwon inèdtan, dezèdtan, twazèdtan. Èske w konprann? On polisye ap kouche yon kote, l ap fè prèske 4 òdtan, men bandi an li menm, li p ap gen ase adrenalin pou l rete, kòm si l p ap kapab kenbe souf li pou l fè tout sa, paske l ap toujou anvi fè yon bagay, epi sa w tande ala, beng beng. Ebyen, se sa k pase. Mesye sa yo al tante fè yon kidnaping, ebyen sa se mal tounen, lapolis parèt, lapolis vide nèg yo atè. Foto yo gen tan Disponible sou rezo sosyo, patikilyèman WhatsApp. Foto yo ap balade sou WhatsApp. Men ekoute, jis avan m ba nou eksplikasyon sou kèlke foto ki rive jwenn nou, an nou gade ti videyo sila a. Gade moun nan antre anndan legliz la. Epi misye dan misye griyen bon tèt chaje Men kòman 3 nèg mouri Sa vle di kidnaping ap fèt tout nèg ap pwofite fè kidnaping Ti bandi ap fè kidnaping gwo bandi ap fè kidnaping epi lapolis li menm lè move jou la rive ebyen lapolis te sou plas sa w tande a la lapolis manyen w tèt chaje. Sou menm dosye sa gen yon fan ki te voye Alò sou menm dosye sa gen yon fan ki te voye yon foto pou mwen. Eh fan nan di a m panse ke imaj yo kapab deranje w men on est là pour ça pour traiter des infos menm si anpil fwa imaj yo konn ensoutnab imaj yo konn vrèman deranje m men ekoute mwen la pou sa paske lè m gen yon imaj pou m retransmèt li ben m oblije gade l tou paske m te gade yon dènye imaj e m sonje imaj sa te fè m fè yon semèn malad men ekoute mwen oblije resevwa yo paske On est là pour ça. Bon, e nou pral fè yon ti pale sou kesyon sosyal pou Kwèle la, men apre sa n ap tounen pou pale anpil lòt gwo dosye paske gen anpil lòt gwo dosye k ap tann nou. N ap mande moun yo pou kapab monte plis toujou, fèt pase le mesaj, dit a vo pwòch ke ebyen RL prod lage epi youn ap fè pase mesaj la bay lòt ensi de swit epi pou kapab genyen jan nou toujou fè sa yon maksimòm de pataj. Avan nou ale pi lwen fò n di ke. Genyen yon gwo towo ki tonbe Dimanch swa, se le Doktè Paul Farmer, li se ko-fondatè Partners in the Health epi Zanmi Lasante. Zanmi Lasante fè anpil bagay nan Plato Santral. Ebyen medsen ameriken sa ki gen 62 lane, li mouri swit ak yon kriz kardyak Daprè Doktè Ralph Ternier, kòdonatè Task Force Covid 19, Zanmi Lasante. Donk se yon nouvèl ki frape anpil moun e menm le premye minis ki è egalman doktè ki li menm twite pou dir ke se yon pèt enòm paske se sitwayen sa ki mouri a li pa sèlman yon doktè men se yon moun ki m ta kapab di ede Ayiti. Èske w konprann? Kòmsi li evre nan domèn sante a nan peyi Dayiti paske. Le fèt ke ou tande Zanmi Lasante, ebyen se deja yon gwo non ki nan Plato Santral la, travay, swen, mèsi bokou. C'est un grand qui est parti. Bandi ame kidnape pastè Richard Veillard nan legliz Sent Site ak pitit li dimanch swa sou wout Frè la. 2 mesye yo t ap sòti nan yon konsè evanjelik nan Petyonvil e atravè yon mesaj ki pibliye sou paj Facebook Legliz de Dye Sent Site an, li egzije liberasyon lidè relijye an. Anplis, fòk nou di ke gen 14 moun ki anlve nan espas 3 jou nan Pernye. Moun ki nan zòn nan oblije kite zòn nan paske pou yo kapab chape anba bandi ame ki ap fè lwa yo pase nan zòn sila. Lapolis pwomèt pou kapab fè yon entèvansyon yon mannyè pou kapab pèmèt ke gen yon kalm ki tounen nan zòn sila. Bagay yo tris. Bagay yo tris e genyen zòn Gwojan kote ke moun yo nan gwo difikilte. Jounen jodi a la se Pènye ebyen demen se pral lòt zòn. Ensi de swit e bagay la vrèman di. Ekoute yo pran yon pastè ankò. Le sektè evanjelik li menm li vrèman menase. Alò le sektè pwotestan padon men fò m di nou yon bagay. Kote solidarite kretyèn, solidarite protestant? M ta renmen wè li. Paske m santi ke vous qui etes chrétien ou vous qui dites que vous etes chrétien, m santi ke gen yon sèten ipokrizi lakay nou. Wi, paske pa genyen solidarite vrèman lakay nou. Eske nou konprann? Tande byen, Pastè Lochard Remy kidnape. Se pastè e artiste an menm tan. 16 jours nan men. Raviseur yo. Anlve Atabar. Men banm di nou yon bagay mesye. Mwen m panse sektè evanjelik lan yo kidnape pastè sa nan jodi nan demen tout legliz tap fèmen. Ou byen m pa konnen tout sektè la tap fè yon jèn pou kapab di non a sak pase a. Banm di nou yon bagay. Nou anpil. Nou santi nou menase. E pèp ayisyen an jeneral m santi ke la tou nou plis aksepte ke. Pwoblèm nan li reyèl e n ap tann ke l rive sou nou pou nou pran pa nou. Eske nou konprann? Ò, si nou te deside pou n fè sa n ta kapab rele yon inyon, pou nou mache, pou n di mezanmi nou pa dakò, ebyen m panse ke bagay la te kapab gon ti kras. solisyon ladann. Men le fèt ke nou tout chita nou di bon bagay yo tris nan peyi dayiti m pa konn sa pou m fè ankò letènèl papa nou pa met tèt nou ansanm ebyen yap rive sou nou yap pran nou grenn pa grenn men le fèt ke nou ta di mezanmi si yon milyon moun sòti nan lari swa nal kouche devan palè nasyonal devan primati se pa vyolans nal fè nal di nou pa kapab ankò sa se tap yon bèl sinyal sektè pwotestan an anpil. Li anpil. Si n leve kanpe mezanmi m panse ke nou tap voye yon bèl sinyal wi. Bon yo pran pastè loca en nou pa janm di anyen nou pa di way se kòmsi m ta kapab di menm nan fanmi pastè a wi gen ipokrizi wi tande byen fò n di ke pastè la 16 jou aprè anlèvman li nan taba. Locharemy toujou nan men ravisè yo. Plizyè vwa leve pou kapab denonse silans sektè pwotestan. Wi, pastè ak responsab asosyasyon pwotestant ap eseye yo menm tou pote kèk presizyon. Genyen kèk lidè relijye ki fè konnen yo pa vle vyole konviksyon madan pastè la ki li menm pa vle antre an negosyasyon Avèk raviyisè yo pou kapab jwenn liberasyon mari li. Tande byen wi, madanm nan di l pap antre an negosyasyon avèk raviyisè yo pou kapab jwenn liberasyon Lochard Remy. Gen entèwogasyon la tou. Se petèt fwa li tou. Yo adrese yo a ansanm avèk madanm pastè la pou mande li pou pwononse l finalman yon mannyè pou kapab ranmase lajan pou peye ranson yon mannyè pou Locha Remy kapab jwenn liberasyon l. Donk se madanm nan ki pou di dènye mo paske mesye yo pral ranmase kichòy la pou kapab jwenn liberasyon Locha Remy. Tèt chaje. Pral gen manifestasyon wi. Pral gen manifestasyon nan Pòtoprens mèkredi e jedi. Se sa wi. Paske gouvènman li menm li fikse salè la. Donk gen yon nouvo pri ki tonbe e moun yo pa dakò. Tande byen. Gouvènman an ogmante salè minimòm nan men li rete andesou. de sa ouvriye nan sektè tekstil lan reklame. Ouvriye nan sektè soutretans lan ap genyen pou kwè li la 685 goud kontrèman ak 1500 goud yo te egzije pou yon jounen travay 8 è. Ajan sekirite yo menm yo sòti nan 440 goud pou pase nan 615. Gouvènman Ariel Henry ap dirije a, nan yon nòt li rann piblik jounen lendi an, anonse ogmantasyon salè minimòm nan pou diferan segman aktivite suit ak yon konsèy minis ki fèt yè dimanch, yon desizyon ki antre an vigè apati lendi daprè sa gouvènman an fè konnen. Ekoute anpil reyaksyon, sektè lan di lap mete pye l atè ankò paske 685 goud lan se yon pitans, se te 500 goud, kan on di 685 goud sètadi. Yo mete 37 dollars ayisyen sou li, swa 185 goud se sa. Eske se bokou? Bon, antouka, n ap tann paske yo anonse ke pral gen manifestasyon ankò yon fwa. Aprè yon konsèy minis ki òganize ayè dimanch lan, gouvènman an fikse salè minimòm nan a 685 goud pou ouvriye sektè soutretans yo ki yo menm te nan lari ap reklame 1500 goud. Sendika ouvriye yo pa konte aksepte desizyon sa a bò kote gouvènman. ki gen ladann moun k ap travay kay moun yo, salè a se 350 goud. Segman G ki gen ladann ajans sekirite prive, antrepriz distribisyon pwodui petwolye, salè minimòm nan se 615 goud. E pou segman H lan, ki gen ladann lekòl pwofesyonèl prive, enstitisyon sante prive ki ofri sèvis ospitalizasyon, Salè minimòm nan se 615 goud. Sendikalis lan anonse mobilizasyon yo pral reprann disi mèkredi pou fòse gouvènman satisfè revandikasyon ouvriye yo k ap reklame 1500 goud kòm salè minimòm epi avantaj sosyal. Nou deja genyen yon kalandriye mobilizasyon apati de mèkredi e nou di tout ouvriye kontinye mobilize, n ap pran lari a mèkredi. N ap pran lari a jedi, n ap pran lari a vandredi, jiskaske yo tande vwa nou, yo ba nou sa n ap chèche a ki se 1500 goud kòm salè minimòm. M te di nou ke emisyon an ap anpil jodi a la a e nou fè yon veritable melting pot e nou pale anpil dosye. Tande byen, fim vakans lan pran lari. Tout kote moun ap pase la ou tande fim vakans. E gen nèg la ki fè afich pou moun al gade fim vakans 10 goud. Olivier plenyen. Bon. Fim sa a fòm di nou ke li pral pwovoke sa n ta kapab rele yon gwòny o nivo de la sosyete e sa kapab sisite anpil moun deteste fanmi Martelly. Poukisa m di sa? M santi ke deja gen yon hèn ki deklannche a travè lè rezo sosyo, hèn kont Olivier, hèn kont tout fanmi Martelly an paske gen anpil moun ki estime bon premyeman fim nan. Ki pi rate an, sa ki pwovoke polemik lan, li pale byen pou Olivier. Paske, le fèt ke Olivier di li redi pou l fè lajan ni, epi moun yo menm tou fè rekou ak anpil lajan peyi an, daprè yo menm fanmi sa a gaspiye. Donk si popilasyon t ap poze kesyon tou, ebyen lafanmi Martelly gen anpil repons pou yo ta bay. Se ta kapab de movèz repons a de bòn kesyon. Jounen jodi a la a. Bagay la deklannche e bagay la rèd. M ta kapab di gon vag de hèn ki deklannche e yon vag de kritik tou ki deklannche a l'égard de fanmi sila. Surtout Olivier. Tande byen, gon lòt bagay ankò fim sa kapab sisite. Gen anpil kritik k ap fèt sou jan senaryo yo ekri. On a fait croire que, ebyen gon ti gwoup po wouj yo mete on kote. Epi gon ti gwoup po nwa. Yo mete on kote, donk sa vle di klas sosyal la yo detèmine li atravè fim sila. Se kòm si ti po nwa a rete nan kategori po nwa ou, eh ti Witchell ou menm se bòn ou ye, se on ti po nwa ou ye, kolonèl se tafyatè ou ye, rete nan lojik tafyatè ou. Donk se analiz k ap fèt. Genyen yon sitwayen ki se Jean Samuel Guerrier, se yon kominikatè sosyal ki toujou gen. Zye li rive sou anpil bagay. Nan kesyon politik, nan kesyon ekonomi. Men, nan fim sa a, li menm li fè yon konsta e yon analiz an menm tan. E li pwofite di kisa l panse. Gen pawòl ou bezwen di, si se ekri w ekri l, gen yon pakèt moun ki p ap li l. paske gen moun imedyatman yo wè tèks la, li depase yon 4 paragraf, yo pa prete atansyon pou yo li l. Men lè w voye voice la, moun nan ka bay tèt li yon ti minimòm pou l tande w. Mwen pran san mwen m gade fim vakans ti mesye Martelly yo. Mwen m rele fim sa yon vakans ki fini san l pa kòmanse. M gad fim nan avèk yon zye ayisyen. Premyèman s on fim ki leve yon gè, yon gè ke anpil moun nan sosyete a t ap batay pou yo vide dlo, pou yo etenn dife a. Men fim sa li leve gè la. Kisa yo fè? Yo pran klas anwo a, yo mete l anfas klas ki anba a. Yo pran 3 ti mesye Mateli yo. avèk yon swadizan kouzin yo nan fim nan, yo mete anfas Ritchel kòm ti moun anba kòm bòn, Kolonèl kòm ti moun anba kòm kaka kleren, gon lòt ankò ki chofè moto, on lòt ki chofè taksi e yo ba Ritchel on vi malerèz nan yon ti kay, yon ti kay mizerab. Avèk yon ti pitit sou bra li. Lè vin travay ka mesye yo nan sa map swiv nan fim nan se yon sèvant yo pranl poul travay e ou pral wè lan fim nan gen yon eksplwatasyon ki kontinye ap fèt janl abitye fèt de fason vwale a men nan fim nan li fèt klè kote Olivier ap itilize Rutshelle poul fè yon album mizik akoz de vwa li ki bèl. E menm lòske zen fin pete ant ti mesye Martelly yo, lòt 2 frè yo ki pran swadizan kouzin nan ki se ti fanm prive Olivier ki mete Rutshelle deyò avèk anpil pèsekisyon, ou wè Olivier ret triste paske l pa fini pwojè a. Li pa fin fè eksplwatasyon an. Lòt bagay ki bou remak ankò, on fim ayisyen monte, on fim ayisyen monte, li pa relve anyen de kilti ayisyèn nan. Twa frè ki al nan yon peyi etranje k al fè vakans san prezans paran yo. Y ap fè depans yo poukont yo. Sa s on kilti ki pa nou menm. Dezyèm eleman, dezyèm eleman nan fim nan ki parèt ankò. Fawouch, pa gen okenn imaj de peyi Dayiti ki pran, tout imaj yo vann yo se imaj peyi Dominikani, peyi ki tou ap trete nou kòm peyi sal, peyi pòv, peyi de merd etc. Sa vle di se yon fim de wont, se yon fim ki ta sipoze soulve ògèy tout Ayisyen paske fim sa montre w ke ti nèg nwè klas mwayèn, klas pòv pap janm gen rezon devan ti mesye milat, devan moun ki di yo se boujwa peyi sa. E nou ka wè l nan fim nan, kreyòl ti fi a ap pale a se pa kreyòl mwen avè w ap pale la a, s on kreyòl tititititi. Ti mesye Mateli yo se pleziyis yo ye, se banbochè yo ye nan fim nan. E m vrèman regrèt ke Rutshelle, yon atis ke anpil moun renmen, ki fè anpil efò, ki sòti anba Kriswa, ki sòti anba Kris la nan kote l te abite Kris la, pou l fè moun aksepte l, pou l fè anpil moun nan kominote entènasyonal la pale de li e Rutshelle fèk pran onè la nan kategori mizisyèn ki fè pale de li. Mentnan, m panse Rutshelle ta omwen gade efò l fè pou l gade fim sa li pral jwe ak ti mesye sa yo, èske se pa pran tout travay ke l fè yo desann kwabosal avèk li mete yo anba labou mwen menm m te kirye poum te al gad fim sa byen kem pa tap peye kòb mal gadel men m vle di yon gwo mèsi ak pirat la k pirate fim nan e ki pèmèt popilasyon an gade fim nan via rezo sosyo e vanje yon ti kras de kantite lajan fanmi sa pran pou ke yap banbile fawouche nou griyen dan sou nou fè nou pase kòm moun ki pi sòt pi lèd pi idyo. E nan fim vakans sa ankò an fèt yo yo kontinye ap blaze nou yo kontinye ap manke n dega m panse se yon se yon se yon lòt paj ki ouvri la a s on paj m pa vle di yon gè s on paj ki ouvri fòk chak grenn ayisyen poze siyati yo anba l pou yo di non yo pa dakò ak manke dega sa ankò. Non yo pa dakò ak sistèm ti mesye Mateli ak fanmi Mateli kenbe nou kòm kobay. Yo pa dakò aske tout wòl ki pi sal yo se nou menm ti nèg nwa, ti nèg anba lavil, ti nèg kriswa, ti nèg kafou, ti nèg bèlè se nou ki ka jwe yo. Wòl bwè kleren, jwe domino, chofè moto, chofè taksi. Non! Fò nou di non. Fòk nou kreye yon elit nwa entelektyèl, yon elit nwa finansyèman ekilibre. Fò n sispann panse sa avèk moun wouj pou n travay pou nou moun. Non. Fòk revolisyon sa ke Desalin t ap batay la, revolisyon sa ke Desalin t ap fè a, se pa t yon revolisyon pou ti nèg nwè te kontinye ap travay kòm bòn, kòm chofè moto, kòm chofè taksi, ti nèg po wouj. E sa fè mal ke jounen jodi a m gen diskou sa. Fim nan revòltan e fòk sitwayen nan peyi a yo montre ke yo fache, ke yo an kolè kont maskarad sinema sa. Ok. Non pa m se Jean Samuel Guerrier, mwen asime tout sa m fè. Sitwayen angaje, Jean Samuel Guerrier, mwen asime tout sa m fè an nan peyi a. Jean Samuel Guerrier pale. Eske se Jean Samuel Guerrier sèlman ki fè konsta sila. Jean Samuel Guerrier c'est un communicateur social. Il a fait ce constat. Donk, anpil moun ki avize kapab fè konsta sa. A non, pa sèlman moun ki avize. Pa sèlman moun ki avize. Imajine cette vidéo. Yo jwenn bò chemen e bò chemen lap kon lap lap pèdi wa dakò pa janm manje kòb pèp mal mesye. Twòp nèg ap pale wap fè yon bagay al fèl lòt bò menn. pa janm manje kòb pèp mal, nou vòlè yon pakèt milya dola nan yon peyi, hein, la famille Martelly fanmi chat, kounye a m tande y ak Tenie nap fè sinema, epi m jwenn ti kokorat parèy nou, vye Rutshelle manman manman krèy, hein, hein, imajine w menn, tout moun nan fim nan ki pa fanmi gran nèg, se yo menm yo bay je wòl kokorat yo, nou bay Rutshelle Guillaume jwe rèn bòn. Nou bay Rutshelle Guillaume jwe wòl bòn nan, nou bay Jeff Thwawat ak Simoto, Kolonèl Kaka ak Kleren. Hein? Poukisa youn nan, poukisa youn nan ti pi pitit Martelly yo pat ka jwe youn nan wòl sa yo? Sa vle di atis sa yo si n te gen figi apre pwodiksyon sa, nou ta sipoze revandike pou n di movie a pap sòti, senaryo a mal ekri. Nou pa dakò non. E kokorat nou ye? Nou pa eklere. An gen tout milya sa yo nan men nou, nou pa ka peye Columbia, nou pa ka peye Walt Disney. Ki lòt gran konpayi genyen ankò pou fè fim? A m pa sonje. Nou grapya anpil. Sa sa yon vye vye imaj vye imaj 1950 epi pèp la al gad pèp la pirate yon fim y al gade l sou youtube, sou tiktok m tande n ap zòzò. Olivier Martelly di l redi. Ki sa w redi fè a? Yon koup kilon travay nan vou milti milyonè a wa e tchoupache meda kap pale avèw la ajew ou konprann m tande yo di la fami mateli tou pisan depi ou pale de yo nan peyi a wap dèd kibò kibò bon mwen menm sim te gon rezo mafya ki te ka sim te gon rezo mafya ki te ka pirate tout kont an bank la fami mateli e sam tap fè yi poum pran kòb pam nan yi dan gen plen nan nan nan fami an yi yo dim gen 2 nan ti gason yo gwo kokayinè. Yo dim tifi a li menm depi li pa pran kout li pa alèz ekrèk Hawaii tchoupa tchmeda lestomak mwen glise ah bèt bann mawozo Rutshelle manman krèy Ti Bòn rale kòw la yo koupe nan fim nan Ti Bòn Jeff Cora chofè taksi moto Kolonèl kaka kleren ou pa wè ou ba ou jwe yon wòl ki sanble w ansyen mandyan nan kriswa Hawaii aka tchoupa tchmeda nèg Dèlma ah bèt ah bèt. Gwo bout bèt de zèg. Ou wè sa piti a di menm li menm li santi ke se yon frap pou li paske si li te nan plas kolonèl avèk Rutshelle li tap di ben ekoute senaryo sa yo mal ekri al refè yo antouka fim nan se yon veritab skandal e ki jwe mal. Mateli a. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay pi apre kes kon di a la prochèn. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Actualité, commentaires, réactions, analyses, débats, tout ça sous chaîne la RL Pro. RL Prod, c'est la chaîne du moment.